Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nap tann mwen lè sa, e men mwen. M vini avèk anpil enfòmasyon pou nou, gen enfòmasyon ki vin jwenn nou, nou menm nap pwofite mete yo o kondisyonèl paske kant yon enfòmasyon ou pa gen konfirmasyon sou li ebyen an tèm jounalistik on ne doit pas faire autre chose que ebyen mete enfòmasyon sila o kondisyonèl. Alò sè pati genyen yon enfòmasyon ki vin jwenn mwen dan la matine, enfòmasyon ki ta fè kwè nan baz 400 mawozo. Ebyen, youn nan tèt de pon sila reprezantan lanmò san jou onivo de la zòn de Remy dan la komin de Kwadèboukè, son non se Albert, ebyen, li ta genyen yon bagay ki rive l, donk misye ta swiside tèt li apre li fin touye madanm ni. Eske se vre? Ebyen nou menm n ap chache genyen konfimasyon sou dosye sila. Epi genyen yon lòt enfòmasyon konsènan se menm gwoup de gang. yon prezime bandi ki rele Ose, ensi koni, ebyen il a ete tiye, puisk on mai il a ete tiye, mwa, jedi, il orè ete tiye sèt aprè midi a la kapital, selon dè sous polisyè, ebyen sous sa yo presize se ta youn nan lyetnan chèf gang Tabar la, ebyen ki li menm se Vitelòm. Brèf, n ap chache gen konfimasyon. sou tout enfòmasyon sa yo pou ou. Antouka, pwoblèm ensekirite rete veritab preokipasyon pèp ayisyen an, li rete yon defi pou otorite yo, yon defi ki kapab rezoud, paske si nèg yo bay tèt yo yon oryantasyon pou di a ben ekoute on va rezoudre ce problème, n ap depanse pou n rezoud pwoblèm nan, pwoblèm nan ap rezoud. Men si se jan y ap fè l la, tantativ doperasyon. Operasyon manke, chak jou bandi ap bloke zòn, lapolis sètèn fwa fè pote boure, ap touye de twa grenn bandi, men ofinal bandi tou yo menm ap fè lapolis kouri ak kout bal, donk se de epizòd ki rete la ap jwe chak jou. Men eske genyen sa n ta kapab rele yon veritable piste de solution pa rapo ak pwoblèm sila a? Nou te gen chans poze Youri Latortue kestyon sila a, li te reponn konsa. Yo pa ka fè anyen piske ou pa ka konbat, mwen te di sa deja, lapolis avèk fòmasyon komin la. Fòmasyon polis komin la se de fòmasyon de petite unité. Il faut transformer les unités en une formation, mwen te ka di de police militaire, ki li menm ka gen kapasite an fòmasyon taktik e ki ka fè batay sa. Jan lapolis ye la a, w ap toujou tande ke gen yon moun petèt ki tonbe, gen yon moun ki kouri, men sa p ap rive a rezilta ke n bezwen. Rezilta se kisa? Mwen di, Premye Minis Ariel, 500 mil dola ki detounen Washington nan, nan fè kontra avèk vye lòbiyis Pou bagay pèsonèl yo, pou yo prann, pou yo fòme inite swat team nan, fèl tou non inite antigang, bal fòmasyon de polis militè, e bal travay sa, ekipel, e bal travay sa. Le jou yo fè sa, mwen di deja, a partir de 3 mwa, yap kòmanse wè sèten rezilta. Men toutotan yo pa fèl, pa gen anyen kap soti, puiske polis la pat fòme pou sa, e fòmasyon ke nou gen la a, yo paka reponn a menas ki gen la. Bon! N ap antre danble nan sa ki gen a wè avèk yon kesyon politik epi nou pral pale de 14 fevriye paske nou konnen jodi a se 14 fevriye n a anrejistre emisyon sa tou 14 fevriye la fèt dè zamoure men èske on pe pale de fèt dè zamoure dan se peyi menm an tan de gè ya dè jan ki sa prèt a fete. S'apprête à respecter des dates festives tout simplement. Alors, m gen chans tande yon konvèsasyon ke youn nan yo deside mete nan lari. Il s'agit bien de Guy Philippe ki li menm t ap pale avèk yon lòt sitwayen. Fò m di nou ke lè m fin tande sa Guy Philippe ap di e ki genyen sa n ta kapab rele yon sètèn verasite paske Se li menm ki te au timon des affaires sou administrasyon Aristide, ebyen m ta kapab di ke tout prezidan peyi a pase mechan. Pa gen yon prezidan vrèman ki t ap panse kesyon pèp. E jounen jodi a la a m panse ke eske Ayiti te deja rive nan laj pou te kapab antre oubyen fè tranzisyon antre makout, tonton makout e demokrasi. Sètadi, tranzisyon, diktati e demokrasi. Alò m pwofite mande tèt mwen èske se Bondye ki fè Guy Philippe pale nan sans sa? Tout prezidan peyi a pase m gen presyon ke nèg sa yo gen yon lou fado sou do yo se sak fè nou pral fè yon seri de emisyon politik jan nou kòmanse renmen l lan m swete ke nap renmen emisyon sa yo emisyon kote ke nap panche sou yon seri de bagay ki bon Prezidan yo te fè yon seri de bagay ki pa bon yo fè. Eske yo fè plis bagay ki pa bon ke sa ki bon? E m ta kapab di de 86 a no jou, ebyen peyi a bagay la pa bon. Genyen ki vini ki te sou fè kèk ti bagay. Men le fèt ke yo atrape pa sa n ta kapab rele reyalite gang politik lan, donk yo oblije antre nan lojik lan epi yo fè bagay pa yo. Brèf, m tande Guy Philippe k ap pale. Ki di, Men kiyès moun Jean Bertrand Aristide te ye? E m sanble petèt te gen rezon lè m te di nan emisyon ke mwen te fè dimanch lan pou m di ke èske Jean Bertrand Aristide se pa kèlken ki kache dèyè yon reyalite epi li menm l ap majore yon lòt reyalite? Tande byen. Pa bliye m te di nou ke te genyen sa n ta kapab rele yon sòt de filozofi de gangsterizasyon. Si Lavalas te fè ventan nan peyi an, nou te kapab jwenn peyi a chaje a bandi menm jan jounen jodi a. Paske nèg yo te prime bandi. O pwen ke w ap tande Guy Philippe k ap di ke gen yon seri de moun ki te nan administrasyon piblik lan, ebyen Aristide te bay moun sa yo mwens valè ke bandi ame yo. E lè w di w pral arete yon chèf gang, Aristide di w, se swa jamè, sa pa ka fèt. Donk sa vle di, depi la a, nou kòmanse jwenn rasin bandi an. Men sa pa vle di ke prezidan ki vini yo, yo pa t kapab rezoud kestyon sila a. Yo entansifye pwoblèm nan. Yo mete plis pwoblèm sou pwoblèm sa a. Men ekoute, a byen antandre. Guy Philippe, Aristide n'était pas celui qu'on considère comme un type généreux, kòm yon moun ki vle pou peyi chanje tout bon vre paske si on nèg ou tap travay pou ta kapab chanje peyi ou pat kapab antre nan lojik sila. Ou te kapab de preferans pasifye zòn yo, fè devlopman nan zòn yo men m ta kapab di gangsterize Peyi bay bandi plis valè ke lapolis, se te anpe yon lojik de fou. Ben, antouka, ann tande Guy Philippe ki li menm t ap pale konsa. Non, refè istwa w ankò. Apre 2004, m ret Pòtoprens, m al nan eleksyon, m pèdi eleksyon. Se lè m pèdi eleksyon, m rantre Bistèl. 2004 pa fèt an 2004. 2004 kòmanse an 1999 2000 Li fè 5 an Gwoup 184 ak boujwa yo rantre nan batay la lè enterè yo vin menase jiskan 2001 2002 Dayè m pa t Ayiti se sa k fè m te an egzil an 2000 se paske m te deja nan mouvman pou dechouke Aristid Ban m eksplike w sa k mete m nan ki fè m fè mouvman sa Premyèman Mwen menm gen motif pam. Mwen wè kòm kòmandan Dèlma kòman mesye Aristide yo pran tè yon peyizan yo asasinen l pou yo kab fè kote w wè yo gen inivèsite taba la se sou san yon peyizan se tè peyizan l ye yo asasinen l devan m. E lè m soti pou m aji kòm kòmandan Dèlma Taba, ekip Palè Nasyonal la di ke se lòd prezidan an. Paske yo te sou plas ak tout notè yo, ak tout apantè yo. Se mwen ki te la lè nèg yo asasinen polisye m Berthony Bazil pike l nan tèt nan Pòtay Leyogàn. Se mwen ki te nan fòs la. Lè nèg yo kraze, vyole, kraze Christine Jeune, Marie Christine Jeune paske l pa t vle bay yon bandi Site Solèy lanmen ke Aristide t ap ame nan Lame Wouj. Se mwen ki te la. Lè m wè kòmandan Jean Jacquenot ak 2 polisye an inifòm pou prezidan Aristide mete kawotchou nan tèt yo pou l boule yo vivan, bon ekskize m, pou Ronald Kadav met kawotchou nan tèt yo pou boule yo vivan e prezidan Aristide di yo p ap arete Ronald Kadav. Se mwen ki te la e komisè Ralph Fethière temwen m. Se li ki te kòmandan Okap, mwen menm m te kòmandan depatman Nò, polis administratif depatman Nò. Se nou ki te la lè prezidan Aristide rele l mande nou pou n kraze eleksyon nan nò. Nou sot tande w di wi pito nou t al nan eleksyon. Ki eleksyon? Ak ki prezidan? Se an mas 2000 prezidan Aristide bay Ralph Fethière lòd kòm kòmandan Okap pou l sote bed la avèk 2 polisye ke nou te fenk mete pou fè sekirite bed la wi. E se menm mwen menm sa a avèk Ralph Fethière ki di nou pap egzekite lòd la wi. Depi lè sa a nou pase an rebelyon wi. Se lè sa a tou yo vin fè eleksyon me 2000 kèlke mwa apre yo pran san pou san wi tout kazèk, tout azèk, tout majistra, tout depite, tout senatè. Se pa ti demokrasi. Se pa ti fè peyi. Donk kisa w ap aprann mwen la a? Kisa w ap di m la a ke m pa t gen mwayen? Ou bliye ke se mwen menm ki komandan polis la. Tout polisye kèlkeswa kote l te ye an Ayiti nan epòk la se tout te renmen m, t ap swiv mwen. Ou bliye ke m se youn nan ra komandan ki alafwa gen kontwòl polis nasyonal e gen kontwòl lame Dayiti. Non monchè, refè istwa w. Al rekonprann istwa a. W ap wè se mwen k fè tout mouvman m e nèg yo vin osekou de mouvman lè enterè pa yo menase. Men mwen menm mouvman m nan te klè, li te gen objektif li, e yon jou n ap rive kote pou peyi a rive. Petèt se pap nou menm, petèt m pap la, jan m di w la mouvman chanje yon peyi konn pran 100 tan, petèt l ap pran l, men l pa sipoze kanpe, fò l kontinye. Brother eskize m, m pa konprann anyen semèn sa yo, gen lè se menm m ap peze sou yon seri de bagay epi. Mwen e mesaj yo se konsa e yo prale m pral m tap di w m tap tande mesaj ou a se pa e pa boujwa ki te vòlè mouvman 2004 se kid OPL fusion Magalie Comeau Rony Desroches e sosyete sivil se nèg sa yo ki kraze rankont premye mas 2004. Ke nou tap fè pou nou defini ki tip de tranzisyon kap fèt. Malgre tout sa n te planifye, tout akò ke n te genyen an Repiblik Dominikèn, ke n te siyen antre nou an 2003. Se yo k vyole l. Yo ret tande APED ak Beker e y al siyen on akò tripartit nan anbasad amerikèn. E poutan, nou te gen on plan byen defini pou Ayiti. Epi tou se pa koulè moun ki defini ki tip de moun li ye. Lè w di moun sa yo, e le pli souvan Ayisyen ap pale de siwo libanè, milat, se pa vre. Konbyen milat ki bay vi yo pou Ayiti? Bwa on tonnerre li pa mouri pou Dessalines, nèg nwa? Charlotte Marcadieu pa kouvri kò Dessalines avèk kò pa l pou l mouri pandan nèg nwa yayou t ap ba l kout kouto, koupe dwèt li, li pa mouri pou Dessalines? Marie Jeanne pa kanpe. Anlè tèt la krèt a pye wo kòm milatrès li pa batay pou nou, pou endepandans nou? Donk, yon moun gen dwa nwa l bon moun, li milat li bon moun, li blan l bon moun, oubyen l pa bon moun tou, kèlke swa ras li. Desalin ki papa peyi a, se li k pwoteje blan yo wi, li pwoteje Polonè yo, li pwoteje Pwisyen yo apre endepandans nou. E l di yo tout se Ayisyen. Li ba yo pwoteksyon, l ba yo tè, l ba yo kote pou yo viv avèk dignite. Desalin pa t rayi blan. Li te rayi vye blan k t ap fè vye zak, tankou Franse k t ap mache di ke y ap vini pou yo remete n nan esklavaj. Wi, sa yo, li pa t nan rans avè yo. Li rayi yo paske yo rayi Ayisyen. Se ènmi peyi sa yo l te rayi. Men se pa t paske moun nan te blan oubyen l milat. Gen bon mulat, gen bon blan, gen bon nwa. Men pa lè nèg nwè ki pi vagabon ke mulat. Pa lè nèg nwè k fè peyi a plis mal ke mulat oubyen blan. Se pa koulè, se pa lajan moun nan genyen k fè l pa bon. Yon peyi pa kab viv san moun ki gen lajan. Se leta k pou òganize l pou fè yo envesti nan bagay ki kab devlope peyi a. Gen rankont ki te sipoze fèt jodi a sou plan politik lakay Ariel Henry. Anpil lidè prezan. Men fò n di ke reyinyon an potko fèt jiska 6 zè dan laprè midi e gen nèg ki kòmanse pran lapawòl men Andre Michel di nèg yo rete la. Andre Michel se yon gwo sòlda wi. Hum! Tèt chaje. Donk n ap gen chans pou nou wè emisyon sa toutalè kote ke Andre Michel di nèg yo gen pen gen kafe. Rete la! Hum! Tèt chaje. An nou. Fèmen emisyon sila a avèk kesyon 14 fevriye. Bon, pou Ayiti, nou ta kapab di, tout dat ki enpòtan yo kapab pase sou silans paske n ap viv nan yon peyi kote bagay la vrèman difisil pou majorite moun k ap viv nan peyi an. Ebyen, jodi a la 14 fevriye, fèt dè amoure, èske nou ta kapab di e il y a lye de fete? Non pou yon seri de moun, wi pou yon seri de lòt moun paske, ekoute, nan tout peyi, menm an tan de gè, Lasiri, gen moun k ap marye. Isit la la nan peyi dayiti jan bagay yo ye la gen nèg kap antre legliz kal marye ebyen poukwa pa fete men ikoute lontan n ta kapab di fèt sa te gen plis enpak pozitif enpak pozitif ti machann kap vann chokola moun kap achte chokola ee monte desann ki ap fèt. Te gen anpil aktivite men kounya aktivite yo se pou moun ki gen bagay nan men yo, nèg ki dan lè wotè, nèg ki kapab fete ak madanm yo. Kòman w pral mande yon nèg ki nan Site Solèy pou l ta kapab fete ak madanm li? Moun ki nan geto yo, moun ki nan sitiyasyon difisil. Menm lè l te toujou konsa, men jounen jodi a la li vin plis anpire. Ann tande yon repòtaj. Youn nan konfrè nou nan Radyo Teleskop prezante sou dosye sa a. Sen Valanten se fèt amoure ak amourèz nan tout mond lan, se okazyon moun ki renmen pwofite pou temwaye lanmou yo ak moun ki nan vi yo a. Jèb flè ak chokola, se de bagay sa yo ki make senbolism fèt sila a, men se pa tout moun ki amourez ki kwè nan tradisyon sila. Mwen menm, antanke fi mwen m pa fete l, m pa fete l bon. Se yon bèl fèt li ye men m pa fete l paske Chake jou sè lamou imedyatman ke w amoure ou amoureuse de de partenaire ou chake jou sè lamou men pou moun kap fete l yo son bèl tradisyon se nan jou sa pou deklare flamou w pou bay chokola pou fè tou sa donk m panse ke se yon bèl fèt li ye men mwen menm m pa m pa fete l. Reyalite ki gen nan fèt Sen Valanten an enpòtan tankou pataje flè ak chokola avèk moun ki nan vi w la kòm siy lanmou, men sa pa sifi, daprè deklarasyon demwazèl sila ki prefere temwanye lanmou li gen pou patenè l la nan okazyon sila ak yon kado k ap pi dirab. Ou kapab toujou ba yon moun chokola chak jou, men sa k pi enpòtan se renmen moun nan, deklare flanm ou epi. Sensè ansanm avè l, fidèl ansanm avèk li. Si m ta gen kado pou m bay, m ta pito achte yon lòt bagay ke chokola, yon bagay m konnen k ap dirab. Fèt sila pèdi sans ak valè l nan peyi Dayiti depi yon bon bout tan, si n ka kwè deklarasyon sitwayen sa yo ki evoke sitiyasyon ensekirite ak mizè peyi a ap fè fas nan dènye tan sa yo kòm rezon ki lakoz ralantisman aktivite ki gen rapò ak fèt sila. E nou chonje nou menm lontan lè nou te lekòl, Lè Sen Valanten se te yon gwo fèt, fò w toujou ap achte yon ti chokola e met nan valiz ou. N pase wè ti elèv ou genyen nan lòt lekòl la pote ti chokola pou li. But, kounye a la, sèjousi bagay yo vin chanje, but pa rapò avèk ensekirite a, lavi chè a. Nan katye bokou pli eze yo, moun yo yo yo strese pa rapò avèk pwoblèm ensekirite a e nan katye popilè yo menm moun yo menm yo gen pwoblèm e mwayen ekonomik pou yo achte yo gen pwoblèm lajan. Fete fèt Sen Valanten nan dat 14 fevriye a gen anpil sans nan kad yon relasyon nan mitan de moun men yon relasyon santimantal mande plis ke sa dapre sitwayen sila ki jije bon pou pote konsèy sila bay jèn amoure ak amourèz nan peyi Dayiti nan okazyon sila. Mesaj ke m ta renmen swete avèk moun ki renmen yo, donk m ta swete ke yo rantre nan yon lojik de sakrifis youn pou lòt, kote ke yo konprann ke lanmou an se sakrifis li ye, vrèman lanmou an Se sakrifis li ye kote youn aksepte lòt, youn fè sakrifis pou lòt. Malgre tout konsiderasyon, gen moun ki deside pa rate pou anyen nan mond lan tradisyon fèt sa, kòm se ka madam sila. O, fèt sa reprezante anpil bagay. Paske Sen Valanten, se fèt de pataj, fèt de lamou, anpil bagay. Pandan de ane pa t vrèman gen aktivite vrèman bon, mwen ane a la. Ni plis ou mwen. Nan okazyon fèt Sen Valanten, lari Pòtoprens toujou chaje ak ti machann k ap vann pasi pala chokola ak flè. Pou ane sila, reyalite a totalman diferan, kèk grenn machann ki deside malgre tou pran lari a, deklare pa gen lavant, se nan redi yo rive ekoule detwa pwodui, kòm se sitiyasyon machann sila. Ane sa a pa bon ditou pou nou. Nou te konn kòmanse vann depi 13, kounya nou pa vann menm. E maten an, moun k ap Ki pral lekòl, avèk moun ki pral travay, ki nou vann. Fòk nou soulinye fèt Sen Valanten an ap fete nan yon kapital ki sal tankou peny ti dan. Èske otorite k ap dirije peyi Dayiti yo konnen gen yon fèt konsa ki egziste, vwa pou yo ta pote chokola ak flè bay madanm yo ou mari yo, se yon kesyon k ap rete.